Divès bato lame peyi Kanada nan wout ak yon sèl objektif yo ap debake nan peyi Dayiti pètibe gang yo sou lanmè a pèp Ayisyen. Raple ou nan jou pase yo, peyi sila te voye yon avyon CP-140 Aurora ki tap vole nan syèl peyi dayiti, ki tap pètibe gang yo. Ebyen bato sa yo, yo ap gen pou yo fè menm misyon an. Poze anbasadè Kanada nan peyi dayiti a kesyon, Sébastien Carrière, kilè Kanada ap voye sòlda pou debake sou tè peyi dayiti pou vin elimine gang yo? Ebyen frèze sè byeneme, mesye Sebastien te reponn, voye cha blende nan peyi dayiti, voye navir wayal Kanada nan peyi dayiti, men se deplwayman militè. Men kounya la pèp ayisyen, kesyon kap poze, eske se pa laloz peyi Kanada ap fè nou nan avèk dosye ensekirite sa kap brase bil nou? Frèz e sè byeneme, m pral eksplike w koze yo. Jan ti pwovèb kreyòl la di, Mennen koulèv lekòl se youn, fè l chita se de, nan peyi sila. Apre Prezidan Privert te fin mete nòt deyò pou di zanmi li yo, konpatriyòt li yo, kolaboratè li yo kalme yo, e di Kanada se manti l ap fè sou li, Paske yo mete yon nòt deyò fè konnen l ap finanse gang nan peyi Dayiti, ebyen frèzesè byeneme, anbasad amerikèn gaye wonn nan nèt atravè yon kab Wikileaks. Ebyen frèzesè byeneme, nan yon rapò konfidansyèl anbasadris Janèt montre kòman Privert nan aktivite kriminèl nan peyi Dayiti, li lye ansanm avèk chimè lavalas yo alepòk, e medam, matmwazèl e mesye, li genyen lyen zanmitay ansanm avèk divès dwòg dilè, e l te patisipe nan masak Lasiri nan komin Sen Mak. Koze yo anpil. Mwen envite ou rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire. E san mete. Bonjour, bonsoir tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti devinèt ayè. Se te imaj sa. Kisa sa vle di? Lè ke yon moun pran men yon ti fi, li peze l la. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Donk, lè ke yon gason fè yon jèn fi sa, l ap gade si fi a pa twò lwen nan aktivite yo, Konbyen vyèj devan l gentan. Men pèp ayisyen e pa bò lakay yo souvan fè aksyon sa mesye yo toujou ap pran men tifi menm paran tou konn ap eseye fè sa sitou lè yo wè tifi a on ti jan lè lap vole lap ponpe yo di he fòm teste w pou m wè si w timoun toujou nan kay la mèsi ansanm avèk chak fanatik ki te kòmante ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Ou pa vle m pouse dè kay, mwen pouse devan pòt. Ou pa vle m pouse dè kay, men m pouse devan pòt. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Jan ke mwen te anonse w yè, peyi Kanada voye 3 lòt blende nan peyi Dayiti. Blende sa yo, leta ayisyen te kòmande depi plis pase yon ane. Se vre ke de livrezon ki te fèt anvan yo, chak kote yo ale, yo al fè operasyon. Donk lapolis al fè operasyon ansanm ak yo, ebyen se move nouvèl, yo rete kanpe nan wout. Ebyen frèzesè byeneme, 3 nouvo cha sa yo ki rive nan peyi Dayiti, Selon responsab peyi Kanada yo, yo fè konnen se pa nenpòt ti cha blende pèp ayisyen. Fòk nou byen konprann. Cha sa yo, yo reziste ansanm avèk min, yo pwoteje kont anbiskad, materyèl sa yo pral kontribye e menm ranfòse lapolis yon fason pou l kapab konbat gang yo. Gang k ap tiye, k ap rache, k ap kidnape. M ap fè ou konnen, Bato marin wayal Kanada a kap gen pou l rantre nan peyi Dayiti genyen misyon pou pètibe gang yo. Yo genyen pou yo fè patwouy sou lanmè a pou kapab deranje aktivite kriminèl yo pèp ayisyen selon anbasadè Kanada a nan peyi Dayiti. Gang yo ap itilize bè Pòtoprens pou yo sikile. transpòte manb gang yo, moun yo kidnape, machandiz, dwòg. Donk prezans navire Kanada pral anpeche yo fè jan de aktivite sa yo. E se pa yon sèl bato pèp ayisyen, se plizyè bato k ap gen pou debake pou vin pètibe lè gang sou lanmè a. Ayayay gen Bondye. Lè w gen zanmi se pa ti koze piti non. Men, medam, madmwazèl e se mesye. Granmoun yo toujou di m yon sèl bagay. Kèlkeswa aksyon w poze, gen yon pri w ap peye pou li. Ebyen si w te fè byen, ou mèt rete tann w ap rekòlte byen. Si w te fè mal tou, ou mèt tann w ap rekòlte mal. Kite m poze w yon grenn kesyon. Antanke Ayisyen, moun ki responsab peyi, yon peyi ki endepandan, Donk se pa kado yo te fè n kado yon papye ki rele endepandans. Donk se zansèt nou yo. E lè w gade Ayiti, frè e sè byeneme, jòs bese pou yon ponyen tè. Pase mou atè pou yon ponyen tè. Lè w fin pran ponyen tè sa, gade moun ki bò kote w la, mande l sa sa ye. L ap di w se tè men. Li plis ke tè paske sa se zansèt nou. Bwote moun pou vini sou teritwa a. Se pa sèlman tè a sèlman ou pile men e zansèt yo ou pase anba pye. Men gon lòt bagay pou konprann. Pa tap gen pwoblèm nan yon moman difisil pou rele zanmi ou, pou rele vwazinay, pou pote ou konkou. Men pandan vwazinay la ap pote ou konkou a, sa pa vle di ou menm pou chita ou ap banboche, sa pa vle di pou menm ou rete ou ap regle tout aktivite ou ap pran plezi ou, epi ou kite vwazinay la fè tout travay pou ou. Ann pran yon egzanp, gen de moun ki pa renmen lave veso lakay yo. Epi, gon ti vwazin k ap pase, epi yo di ti vwazin nan konsa, Vin ede m lave veso. Pandan ti vwazin nan vini pou l vin ede yo lave veso a, yo pa chita non. Pou ke yo mete ansanm avèk vwazin nan pou lave veso a. Kisa yo fè pèp ayisyen? Yo tou leve, yo kite veso a nan men ti vwazin nan deyò a ap lave. Epi sa w tande a? Yo menm, yo al regle koze, yo al nan bay lodjans anndan, yo al dòmi oubyen yo al gade televisyon pandan ti vwazin nan li menm li chita l ap lave veso dèyè a pou. Donk, ti vwazin sa li menm ki wè a chak fwa se konsa w fè bagay yo, Ou fin chita w fè manje lakay ou, ou sal pil veso, ou te limen dife, pil chodyè w sal, kounya la a chak fwa sitiyasyon an difisil pou ou, yo monte nan tèt ou, ou wè m ap pase, epi w di m konsa, vin ede w ba yon kout men pase bagay yo difisil pou ou, bagay yo twòp pou men. Chak lè m vin ede w, ou pa ka vire w kite m. nan veso yo epi wal regle yon lot aktivite swa wal domi swa wal gade televizyon wal pran pleziw wou chita nan telefòn wap chat wap pale anpil tandiske responsabilite paw la veso ou te gen pou lave a kounya la ou vin lage tout chay la sou dom kounya la ti vwazin sa li menm kisa lap fè premye fwa li te kapab rantre nan pitye ou li edew men imedyatman l wè Yon fwa, de fwa, twa fwa, kat fwa, senk fwa, se konsa w fè l, ebyen ki sa ki pral pase, malgre l ap rann ou sèvis la, men ou mèt tann l ap kase dan ou kanmenm, men ou mèt tann l ap fòfè defisi kanmenm. Paske, nan lave vesye yo frè e sè byeneme, se yon sèvis l ap rann ou, l ap kraze vè, l ap kraze asyèt, l ap fòfè defisi, l ap chita l kraze l, kraze l, kraze l, li ka fin ranje yo konsa epi l leve panye a l blow! Li kraze yon pakèt ladan. Epi li di w m fini wi, li vire do l al fè wout li. Kounye a la a, lè w vin ap ranmase veso pou w al mete nan w fè o! Men vè a kraze! O! Gade asyèt sa kraze! O! Mezanmi konsa entèl kraze veso yo! O non m p ap mande sèvis ankò! Humm e sak rele rann sèvis bay chagren an ap on sèvis ou mande moun nan li pa ka pran sanl poul fè sa men kisak fè ou pat ka pran san ou menm kisak fè ou pat ka pran tan ou pou chita ou lave vye grenn veso yo men ou te oblije jwenn yon tchoul ki pou vini ki pou lavel pou ou epi pandan lap ede w la ou pete kouri ou nan kanaval ou nan agoch ou nan dwat ou nan tout zen ou gentan rive sou gran ri wap bay lòdjyès epi ou gon tchoul kap fè travay ou ou te sipoze fè a. wap toujou fè defisi. Ebyen frè se sè byen eme, lè ke yon avyon peyi Kanada debake nan peyi Dayiti, se pa nenpòt ki avyon, se pa nenpòt wè ki ki an dedan avyon an, se de gwo teknisyen pèp ayisyen. E nou konn ki sa Kanada reprezante nan Amerik la. Nou kapab di Kanada vini apre peyi Lèzetazini Damerik. E nou raple nou, nan lane 2017, Prezidan Jovenel Moise te ale nan peyi Kanada li tal patisipe nan G-7. Ebyen frè ze sè byeneme, apre patisipasyon l nan G-7, prezidan ta pral fè deklarasyon sa. Pa gen peyi zanmi vreman, men chak moun se ke se enterè yo yo ap defann. Sa ki pase, nou konnen peyi Dayiti chaje min lò, chaje richès anba tè a. Men malerezman pèp ayisyen, nou pa gen ase de kapasite pou ke nou eksplwate yo. E non sèlman sa tou, nou pa gen moun ki gen kapasite ki kapab negosye. Donk chaje gwo gwo konpayi. nan peyi Kanada, ki te menm vle pou ke yo jwenn yon antant ansanm avèk leta ayisyen pou ke yo te kapab eksplwate lò sa yo. E lè ke yo fin eksplwate yo, gon fason yo ta pral yo ta pral separe pousantaj la pou ke Ayiti kapab jwenn yon bagay. Men prezidan li menm twouve sa yo ap bay Ayiti a son ti pise krab e donk. Siyen kontra a ansanm avèk yo. Pap bon li di non, m bay nan bagay konsa ann kanpe la, nap kite dosye, kite lòm anba tè mwen mwen rete ansanm avèk tout teknisyen w. Donk frè e sè byeneme, jounen jodi a pou ke nan peyi dayiti ou genyen avyon kanada kap vole nan syèl peyi dayiti pa gen pwoblèm nan lide pou fè kisa silvouplè pou kapab pètibe lè gang. Kounye a lè l fin vole anlè. Epi kounya la l pral voye bato, frères et sœurs bien aimés, bato a ki pral pwonmennen nan tout kot nou yo nèt. Monte desann pou siveye nos petits gangs. Pandan y ap siveye nos petits gangs, nou menm n ap vòlè, n ap danse, n ap dòmi, nou nan kanaval, n ap fè tripotay, n ap fè tout bagay. Nou bliye pran responsabilite nou. Epi, kou yo ale, woy, tèl kote gen yon twou k fouye, woy, men tèl kote gen yon twou k fouye, woy, yo bwote lò ki te la. Men, fò, fò w atann a sa. Donk, lè ke ekip sa yo debake nan peyi Dayiti, m ta renmen konnen, bato sa yo k ap rive nan peyi Dayiti, ki pral fè patwouy, nan bè pòtoprens pèp ayisyen ki pral kontwole lanmè a konbyen dirijan ayisyen kap nan bato sa yo pou akonpanye responsab kanada pou akonpanye solda sa yo m ta renmen konnen konbyen otorite ayisyen konbyen polisye konbyen manb marine ayiti kap nan bato sa yo pou kontrole pou veye enterè nou se pa paske moun nan ap vin ede w epi w just leve ou kite tout responsabilite a sou kont li epi ou menm wap regle afè w e souvan frè e sè byen eme lè w konn tande yo vini nan peyi dayiti yo vin fè misyon yo vin touye gang se yo menm ki lage nan peyi a pou kont yo. Yo lage nan peyi a pou kont yo, yo ap jere afè yo. Yo pa la pou yo pran lòd nan men okenn dirijan nan peyi Dayiti. Lapolis yon bò, yo menm yo yon bò, y ap fè afè pa yo. E ou kapab raple ou dènyeman la, genyen yon dam ki t ap esplike, li se polisyè o Zetazini, li te gen misyon pou ke li vin bay lapolis fòmasyon. A lepòk, minista te nan peyi a. Li fè konnen li fè plis pase ennan nan peyi a. Li pa janm kwaze ak la polis yon jou nan lavi l. Li pa janm rantre fè fòmasyon ansanm avèk la polis vre. Chita, jwe game, jwe domino ansanm avèk lòt sòlda ki te nan lakou a. E tandiske l ap touche plis pase san konbyen mil dola par an. L ap touche gwo sòm lajan e l gen misyon. Pou ke li fè fòmasyon pou la polis. Yon sèl lè li wè la polis nan la vil se pandan li soti. E pi li wè yon bakòp ki gen kèk polisye sou li. Li rale kameral e pi li fè foto a. Men kòman li te arive wè la polis. Men yon jou nan la vil li pa djanm konnen li te chita ou byen li te rantre nan akademi polis la. Pou la li fè ki sa? Pou la li bay la polis fòmasyon pou lajan sa yo ap peyel. E lè l santi bagay la on ti jan grav, li rele responsab ki te voye l la, l di men, m pa janm rankontre a lapolis, m pa janm fè fòmasyon pou ki sa m la. Responsab la di l men, se misyon an sa. Se misyon an sa, se misyon chita, di ke yo voye w pou fè fòmasyon pou lapolis, men malerezman, se pa fòmasyon, se misyon an sa. Donk, mèdam matmwazèl e mèsye, mwen vle w konprann. Responsabilite rete responsabilite. E m pap janm sispann di nou sa. Lè ke ou gen peyi ou ki endepandan, ou gen bagay anba tè, ou gen bagay sou tè, ou gen bagay anba lanmè. Gon seri de peyi, peyi sila yo, yo pap janm vle ou antre nan stabilite vreman. Yo pap janm vle pou ko gen lapè lakay ou. E yo ap bataye menm si w wè yo ap di w yo ap ede w mete lapè men pokipo w se yon lapè pèpè. Donk responsabilite w se ou menm ki pou pran l pou mete sekirite nan peyi w. Nou gen kapasite pou n destabilize. Nou gen kapasite pou n detui. Nou gen kapasite pou n vòlè. Nou gen kapasite pou nou fè manda kont yon prezidan ki eli. Nou gen kapasite pou ke nou rantre kay yon prezidan ki an fonksyon pou n asasine l. Nou gen kapasite pou n vòlè. Nou gen kapasite pou nou bay koudeta. Nou gen kapasite pou nou detui moun, pou nou dyabolize moun. Men pou nou gen kapasite pou ke nou mete peyi sa sou ray devlopman, pou n sekirize l nou pa kapab. Nou toujou bezwen èd. M poko janm tande nou bezwen èd pou nou fè yon manifestasyon vyolan, pou n mete dife, pou n boule peyi a an sann, pou n redui l an sann. M pako janm tande nou bezwen lentènasyonal. Men kou pou n mete sekirite, kou pou n plante latè, kou pou n pran responsabilite nou, kou pou nou trake gang yo, Nou pa kapab. Nou gen kapasite pou n antre andedan lapolis, pou nou fann li fè 17 moso, pou nou chak gwo moso, pou n kreye yon gwoup gang, yon gwoup teworis andedan lapolis. Menm lapolis sa ki la pou pwoteje e sèvi, menm li menm nan kò, li rantre nan lojik ap bay gang lanmen, li rantre nan lojik ap batay ansanm avèk gang. Li nan lari ya Vitelòm bò kote l, sòlda Vitelòm bò kote l, tandiske l gen responsabilite pou l mete moun sa yo hors d'état de nuire. Donk frè se sè byeneme, lè se mal la, lè se bagay negatif la, nou gen kapasite, gade nou, nou gon fòs, nou gon foug. Men kou pou nou fè yon konplo pou n sove peyi a, nou pa kapab. E kounya la, lè kò fin al chèche etranje a, ki pou vin mete lapè ak stabilite nan peyi ou sekirite, Aprè dans tanboulou. Kou kabrit fin pase. Anmweyy wap rele fèmen baryè. Kounya la voup lèw fin pase yo ale yo fin debalize sa pou yo debalize. Sa pou yo konplike yo konplikel mete la. Nan 10 15 an kounya la nou kanpa deran dan nou pou nap di woy. Se tèl bagay ki mete nou la. Woy. Se tèl peyi wi lè yo te vini an men sa yo fèmen sa yo fèmen konsekans lan. Atò nou pran okipasyon pèp ayisyen, okipasyon amerikèn. Okipasyon sa rezon ki fè nou pran l, se paske nou pa ini nou. Nou pa ini nou, imajine w 4 prezidan nan 2 zan. N ap trennen kadav prezidan nan lari. Nou kraze, nou brize. Nou fè dezòd, nou fè dezòd. Gade nou, nou sakaje, nou bay pwoblèm, nou bay pwoblèm, nou bay pwoblèm. E sa ki grav la pèp ayisyen, se menm dirijan kap bay pwoblèm yo, lè yo rive yon kote yo di w, epi olye nou met tèt ansanm pou nou sove l, ke l kraze nèt, ke m rele blan vin pran l. A e lè yo fin kraze a, gon seri de moun nan peyi Dayiti se konsa yo fonksyone. Yo fonksyone tankou mouch. Son pakèt bann dirijan mouch yo ye. Lè m di w dirijan mouch, sa vle di, lè yo rive yon kote, yo wè ke yo pa ka fè anyen ansanm avèk manje a, ebyen olye yo di bon m retire kò m pou ke lòt ki gen kapasite, moun ki gen volonte kapab avanse pou aranje, pou retire nou nan sitiyasyon an, Ebyen sa yo fè pèp ayisyen yo twalèt sou li yo gatel nèt. Epi lè yo fin gadel, nou tout kanpa deran dan nou nap gade, nap tann lentènasyonal, nap di lentènasyonal pran responsabilitel, fè a goch, fè a dwat. Pa gen pwoblèm pèp ayisyen. Kanada vini, li fin pase anlè, asanm avè ti avyonl, li pètibe pou nou. Sa se 1. Pandan nou menm, nou rete, n ap byen manje, n ap vòlè, n ap fè kòripsyon, epi yo menm yon lè y ap pètibe, n ap dòmi byen alèz. Epi yo menm ki depanse, ki pèdi tan yo, enstwi sitwayen yo, envesti nan fòs kolektif pou ke yo gen yon lame ki strong, Yo gon peyi. Gade non, ki strong, yo pa nan dosye banditism, zafè pou bandi ret ap kale kò yo. Donk, yo envesti nan sekirite pou ke yo kapab gon lame ki pèfèk. Nou menm nou rete se briganday nap fè, vòlè, touye moun, touye prezidan, se vye betiz nap fè, pa bagay peyi. Epi kou nou rive nan yon kafou nap rele yo pou ke yo menm yo vin ban nou koudmen. Ou mèt tann, ebyen koudmen sa gen yon pri a peye. Pertube gang yo dans le ciel ou mèt tann gon pri a peye e sa poko janm anyn lè ke kounya la yo vin voye bato pèp ayisyen bato sa nan bè pòtoprens pral monte desann paske gang yo yo gen chaloup yo sou lanmè a yo pase ansanm avèk moun ke yo kidnape yo ap fè trafik dròg patati patata. Donk kounya la yo pral pètube gang yo tou sou lanmè a pèp ayisyen nou mèt tann piga lòt semèn nou di fatra nou kite bò lanmè a nou pa wèl piga plenyen piga plenyen pèp ayisyen piga m tande plenyen lòt semèn paseke gon ti pwovèb kreyòl ki di pa tann se lè bourik fin pase pou wap rele fèmen baryè toutotan w ka batay pou bourik la pa rantre nan jaden w. Mal gwo ou gen zèb. Prefere ou kase ti kal ou bay bourik la deyò ou di bourik ret deyò. Mwen mwen konn kòman map jere zèb mwen. Men pran bourik la fourel nan zèb la epi tande rrrr li rache l pase ou te santi zèb la twòp pou ou te mal pou jere l ebyen humm apre sa ou ka pre l anmweyy fèmen bari a met bourik la deyò ou pa kapab wi. Antouka pèp ayisyen jan ti pwovèb kreyòl la di bouch granmoun santi men pawòl li pa santi. E koze yo pa fini la frères et sœurs bien aimé, poze anbasadè Canada kesyon, men lè w fin pertibe gang yo nan syèl la, ou fin pertibe gang yo nan lanmè a, ki lè yo ap debake sou tè a, yo ap pile tè a menm pou ke yo kapab elimine gang. Anbasadè a reponn men voye cha blende epi voye navir se deja yon deplwayman militè. Oh my God. Se deja yon deplwayman militè. Donk sou pa konprann, I'm sorry for you. Voye cha blende, voye bato, syèl la yo te pertibe deja. Se deja yon deplwayman. Ok. Rete tann papa isyen. Kalme ou, kale zan yon tann sòs. Yap vin touye gang bou a, moun se yo ki te kreye l. Nap kite sòt. Frèse sè byeneme m ap fè ou konnen L'ONU arive dekese plis pase 250 milyon de dolar. 250 milyon de dolar sa se pou fè kisa? Se pou konbat famin nan 18 peyi. pami yo peyi Dayiti. Selon sekretè jeneral la, Antonio Guterres, ki fè anons sa a, lajan sa pral ede moun ki vilnerab yo. Donk, frè e sè byeneme, vilnerab yo nan peyi Dayiti, nou mèt rete tann, 250 milyon de dola dekese, 18 peyi, donk nou kapab fè divizyon an, 250 divize, 250 milyon divize pa 18 pèp ayisyen konsa nou a wè chak peyi sa yo konbyen milyon yo ap gen nan men yo pou ke yo ede moun ki vilnerab yo pèp ayisyen. Se pa dat non y ap ede vilnerab nan peyi Dayiti. Eeee depi lè loni kreye l ap ede vilnerab wi nan peyi Dayiti. On dirè vilnerab yo vin pi vilnerab toujou. Ala traka pou lavi ka ede ou nan peyi sila. Ala traka. Nan ala traka. Se tris pèp ayisyen. Lè w ap gade, ou rive o nivo entènasyonal epi jounalis lòt peyi ap poze w kesyon epi yo ap di w Ayiti, peyi pòv, e de lamerik, pli pòv, patati patata, etsetera, pli pòv, pli pòv. Epi ou tande, prezidan sa a vòlè 800 milyon dola. Epi l pòv. E Dimitri Vob ap fè 12 milyon chak mwa. Peyi pòv. Sa a li menm se ranmase l ap ranmase ladwann. Peyi pòv. Prezidan sa a monte li siyen 4 kontra. Sa w tande a 4 pwen konbyen milya de dola. An 10 zan. Pou lè zoligak kòwonpi. Peyi pòv. On ti lajan petro karibe tonbe rrr li disparèt tankou nway sigarèt. Peyi pòv. A la traka pou lave kay tè w. Eeyy peyi pòv. Lòt yo menm pou yo bay tèt yo kouraj. Ayiti twò rich pou l pòv. Wi gen iridium gen a goch gen a dwat. Epi lòt nasyon di w peyi pòv. On ti peyi pòv mesye. On peyi pòv epi menm sekirite nou pa ka jere ladan. Ala traka pou lave kay te. Antouka, 250 milyon de dola pou 18 peyi. Lajan sa pral ede moun ki vilnerab yo. Alò, moun site solèy, moun la salin, moun ki vilnerab yo pèp ayisyen, moun matisan. Byen ke nou depi 1980 konbyen, toujou gwen yon ti chante, gade moun site solèy, moun gravin, moun matisan kap pase mizè. Se toujou konsa. Men sa pa anpeche jiska prezan l'ONU ansanm avèk divès lòt òganizasyon entènasyonal kontinye dekese lajan e mete Ayiti pami peyi ki gen plis moun vilnerab pou ke yo pou ke yo ede moun sa yo soti nan sitiyasyon yo ye e de jou an jou yo vin pi mal. Antouka, ann kite dosye sa la pou l pa fè zèk pèp Ayisyen. Medam, madmwazèl e mesye, Ensolit nou pou jounen jodi a bon. Yè mal nan ti pwogram, m pa ka konprann. M pa ka konprann sa k ap pase Ayisyen pandan dènye moman. Moun yo refize fè sa yo konn fè. Moun yo refize fè sa yo konn fè. Franchman. Non, moun yo refize fè sa yo konn fè. Antouka, ann kite dosye sa la. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse yo, apre prezidan Privert fin reponn Kanada. Donk, li mande konpatriyòt yo pou yo rete kalm, pou yo gade serenite yo. Ebyen, selon Wikileaks, li eksplike, anbasad Lèzetazini nan peyi Dayiti releve, revele divès lyen kote privè nan dwòg ak masak Siri nan Senmak. Li te kopere tou pou te fè arete Jacques Quetant. Privert nan lane 2004 ta menm ame chimè lavalas yo, selon ansyen anbasadris Jeanette Sanderson nan yon rapò konfidansyèl. E koze a pa fini la pèp ayisyen, dokiman konfidansyèl sa a, ki deklasifye nan lane 2019, Anbasad Lèzetazini nan Pòtoprens te siprime viza privè nan lane 2003, selon kab Wikileaks, desizyon sa yo te pran kont Privè se akoz zanmitay li ansanm avèk dilè dwòg, li tap livre paspò ayisyen ansanm avèk divès sitwayen etranje. Donk, medam matmwazèl e mesye, Nou kapab wè, pou dirijan nou yo, pyès lòt dirijan lòt peyi pa gen moso respè pou yo. Pase yo tèlman enplike nan dosye ki wong, yo tèlman pa dwat, e dèfwa yo gade nou nan zye pèp ayisyen, pou yo lage yon manti nan kòlèt nou biw, pou yo di nou se pèsekisyon. A kwa bon Pou gran peyi ta ap pèsekite dirijan yon ti peyi ki pap regle anyen. O mwen si dirijan sa a tap batay pou ke yo depann de tèt yo, yo ap eseye retire yo ap eseye retire kontwòl peyi a anba men lè zameriken, lè fransè, lè kanadyen. Men yo pap regle yon merd. Epi anvan pale kou yo pran sanksyon kont yo, yo ap fè bagay ki wong, vye bagay sal nan peyi a, yo di w se pèsekisyon. E yo gade pèp ayisyen an nan zye pou yo ba li manti a. E dèfwa yo konnen vreman sa yo ap fè anba raje a, e se lè ou rankontre avè yo a 2, ou pral konnen, oubyen si ou nan antouraj yo, ou ap konnen ki pa mesye sa yo genyen anba pye yo. Men, lè yo ap bay pèp ayisyen an manti, yo gade l nan zye pou yo fè l konprann non, se pèsekite yo ap pèsekite nou. Ebyen frèz e sè byen eme, lè ke gen yon rapò ki soti ki fè konnen ou gon responsab nan peyi ou ki gen lyen ansanm avèk trafik an dwòg e non sèlman sa tou kap livre paspò ayisyen avèk yon lòt nasyon, yon etranje. Ou konn sa sa vle di? Sa yo se pa ti koze piti non pèp ayisyen. Donk moun sa ka mache fè nenpòt vye zak malonèt nan lemond, epi sa w tande a, se peyi w la ki vin responsab. Ou ka ap peye pou yon bagay nan peyi a, malerezman ou pa janm itilize oubyen ou pa konn sa yo, ou just ap peye. Se menm jan ansanm avèk dosye lajan petro karibe a, ou ka wè ou pa t janm goute nan lajan sa, men pitit pa m, pitit pa w pral peye lajan sa kòmsadwa. tandiske w pa t janm goute nan lajan Petro Caribe. Donk, nan janvye ki sot pase a la nan Gonayiv, Privert te bay yon vèdik nonkilpabilite nan dosye masak Siri a pou kontredi kab Wikileaks ki revele wòl li te jwe nan masak sa a pandan fen rèy Lavalas nan lane 2004. 2 kab Wikileaks, youn se James Foley ansanm avèk Janet site non Prive kòm youn nan vedèt aktyalite 2001 pou rive lane 2004. Dosye konfidansyèl sa yo ki tonbe nan men Wikileaks, Anbasad Lèzetazini plase Prive nan lis High Ranking antouraj Aristide nan lane 2003 non moun sa yo ki mele nan dosye dwòg. Rapò a tounen sou arestasyon Privert ansanm avèk enkaserasyon l kòm eleman sispèk nan masak detraktè Aristide yo nan Siri nan komin Sen Mak. Ebyen, anvan chit prèt Sen Jan Bosko a pèp ayisyen nan lane 2004, Privert pa t ka menm mete pye l nan peyi Lèzetazini akoz relasyon l te genyen ansanm avèk divès dwòg dilè. Donk, medam, matmwazèl e mesye, selon anbasad amerikèn, Privè se yon sispèk potansyèl pou wòl li jwe nan eskadwon lanmò sou gouvèneman Aristide la. E jounen jodi a, yo tout inosan nan sa k ap pase nan peyi Dayiti, yo tankou. Ti jezi nan po krab, ensekirite se nè pa mwa, yo akize m non, se alegasyon mansonjè, tout moun inosan, on dirè se peyizan ki fè tout tan l k ap plante patat, on dirè se moun latibonit ki fè tout tan yo ap plante diri mache nan labou, on dirè se moun kenskòf ki fè tout tan yo ap bat fredi pou plante chou ki gangsterize peyi a. Oubyen kiltivatè yo k achte yon semans yon kote, epi sa w tande a, leta ayisyen pa gen kontwòl li, epi yo voup yo lage l nan tè, epi vrrr, li pouse gang. Donk tout dirijan dous, m pa konn anyen. Se manti y ap fè sou mwen. M pa nan dosye gang. Tout toujou prè pou yo di w, wi, m fè anpil sakrifis pou m sa m ye jounen jodi a. Anpil sak tou fè sakrifis pou sa yo ye jounen jodi a. Aton pèp ayisyen, bon m poze nou yon kesyon. Pou gon bann dirijan nan yon peyi mesye, pou gon bann dirijan nan yon peyi, ou ka kontwole sou dwèt kiyès ki bon moun, yon bann dirijan ou genyen men majorite nan yo non yo site nan dosye louch. Pou nèg la rive senatè, li tou yon bann moun. Poul prezidan li tou yon bann moun. Pa gen youn ki pwòp vrèman. Tout gen san anba zong yo. Men yo tout toujou prè pou yo montre w. Woy, se travay mwen te travay, se sa m te fè, m te swe. Se kòm si, menm jan avèk tout sitwayen onèt nan lòt peyi ki travay pou l vin sa l ye a. Yo toujou vle montre w se sa men non fò w konnen w son asasen. Fò w rekonèt ou son asasen. Tout vle pase pou moun serye tandiske yo pa moun serye vrèman. Antouka, son peyi ki viv ravè ra men sa pa anpeche nou pran yo, kontinye mete yo sou moun, kontinye mete yo nan tout biwo pou yo kontinye vòlè. Ayy son peyi konsa nou renmen ti vòlè nou nou alèz ansanm avèk kòripsyon moun ki pap vòlè a nou pa ladan nap fè konplo poun touyel antouka pèp ayisyen son peyi ki vivra vera. Medam matmwazèl e mesye, byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete. Ou wè atis izolan wi pèp ayisyen atis izolan alepòk prezidan Jovenel Moïse te la. Tande deklarasyon sa. Konprann nou pa konprann, di lòt atis yo mwen pa nan kanaval, m tande kanaval. Kibò? Konprann nou pa konprann, di lòt atis yo mwen pa nan kanaval. Adje! Hii! Alon lavi! Alon lavi sa papa! Aayy! Bagay ki lèd o pèp ayisyen! Lè w granmoun ou ret a moun. Lè w granmoun epi l gen bouchon dèyè yon lòt moun. Lè konsa w anvi fè agoch. E moun nan di w e sa w fè konsa? Li fè yon sèl rèl nan tèt ou. Lè konsa w ap di, e timoun piti m ye? W ap plede rele sou mwen. Ou san wont. Podyab. Bagay ki di wi lè w granmoun ou ret a moun. Epi voup pèp ayisyen. Ou pral poze yon aksyon wap ouvè zèl ou epi kou wèl gade non gon jan ou ratresi kòw wap di men Nini moun konn nan rans a moun wap babye be malerezman ou paka di moun anyen lò granmoun ou ret a moun ebyen atis yo son pakèt bann atis ret ak moun ann tande kounya ann swiv reyaksyon Izo sou gouvèneman. Ou konn wè dèfwa, granmoun ou gon pwoblèm, pwoblèm nan pa konsène w. Men se granmoun nan k ap ba w manje. Epi w ap soti pou w al nan ti pyaf, yo di, chache kote met deyò w! A mesye sa k pa son bann atis yo pèp ayisyen. Jounen jodi a gon bann atis ki te ka soti pou yo pyafe, byen pase. Men yo pa kapab. Yo pa kapab pèp ayisyen. E pa bliye se oligak kowonpi yo ki finanse lè zatis nan e chenn may la. Yo atis men yo pa sou kont tèt yo vreman. Donk si Dimitri Vorb pa bay sponsò a mizik pap soti. Eske ti konpran? Donk an se sans, lè Dimitri di nou, fò n al manifeste. Menm si w pa t anvi ale, men w ap di, ou pral soutni lòt atis la, ou konprann nan manifestasyon an, ti konprann s on peyi konsa. Donk jounen jodi a, gen kanaval, pa vre Izolan? Pa gen sekirite, pa gen kidnapin, kenbe la, adje lavi sa. Ou wè pwoblèm nan lè w pa granmoun tèt ou? Èske w wè nan ki sa w ap tonbe lè w ret ak moun? Eske w wè kòman w ap fini lèd lè ke w pa granmoun vrèman, se pa ou menm k ap deside, se yon moun k ap deside pou ou, ou granmoun ou reta moun. Antouka, la jenès a pran nòt. Pase, gen de bagay k ap pase, donk fòk nou trè pridan, sitou nan dosye politik nan peyi Dayiti. Ay, politisyen lakay, se grenn gade pa dèyè. Gon seri de moun ou wè k ap byen pase, men malerezman, yo pa sou kont tèt yo, s ak moun yo rete. E lè w rete ak moun, ou p ap sispann fè betiz. A e moun nan li menm se sa kap bon pou li a lap vle w fè. Malgre w menm ou nan pozisyon ou wè kòm si sa lap fè a pa bon men w pa ka twò bagay pase wap yap koupe èd ou, yap koupe manje w donk gon jan pou konfòme w nòmalman. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Donk frè e sè byeneme, yè m t al legliz, m pase legliz, m tande pastè a kap preche epi mesaj la touche m. Donk a tout medam ki selibatè, ki poko ka jwenn yon ti boubout, mesaj sa se pou nou. Ann tande sa. Tiye sal vye chen ou mache. Ou gen 5 an, pa gen yon nèg ki janm gade ou. E menm yon dimanch maten, al yon lòt legliz al vizite. Pou marye, nou pa ka fin plip plip anba raje a, nou nenpòt vyèj 5 devan prale, epi nou la n ap marye a rad blan. Ki entansyon nou? Antouka, pèp ayisyen, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktatur, la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kaka. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante, bonjou, bonswa tout moun.